Semèn nan e m ta renmen pran yon tan pou m elabore sou li. M kwè ke ou t ap soti yon kote sou wout nasyonal nimewo 1 an e ou rankontre ak de moun, yo kidnape ou. Alò, pawòl lan di ou ta disparèt. Esplike nou en pti peu sa k pase a. E kouman ou fè ou lan dimansyon sa yo ka pran ou, m pa konnen. Esplike m. Na, na, m ap reponn pèp la. Alezi. E, efektivman, gon, gon yon rimè nan lari a, e, anpil moun pa ka kwè sa, anpil moun pa, e, ap tann repons mwen. Ez, egzakteman. Lendi swa, m t ap sot Sen Mak, m te sot dedan nou machin. Lè m rive, e, Lili. Machin nan te an te te an pàn nan menm paske m wè kouran koupe sou li. Mwen rele mwen rele 2 moun vin ede m. Men lè m rive Pon Mate. Alò, pou m ba ou presizyon, lendi swa se te 29 novanm 2021. Egzakteman. Ok, dakò, ale. Lè m rive Pon Mate, popilasyon vin wè se mwen, e sa fè m pwofite salye tout tout popilasyon Pon Mate, zòn Arcahaie. Lè yo wè se mwen. gen moun ki pote chèz pou m chita, yo yo vrèman ospitalye anvè m. E vè zòn 9 è di swa, e mesye yo vini, vin achè nou lòt machin, yo vini rale machi yo machin mwen ye a. Ebyen, m chita nan machin devan k ap rale machin dèyè a, te gen 2 mesye de de dèyè avèk yon chofè, mwen menm m chita m chita devan. Lè m pase polis kouchè kabarè a, E lè m vin janbe pon pon kabarè a mwen wè gon Hilux vit tente san plak ki mete sinyal emèjennsi e ki kanpe. Mwen menm e chofè a ap rale machin dèyè a nou franchi. Pandan nou franchi nou wè machin nan machin nan deplase li double nou lale. Li li vin rive sou tèt mòn mache chili. Lè li vin mache chili li kanpe m di mesye sa yon kou li ye wi. Sa son kou liye paske ou wè yo kite n pase yo kanpe ap tann nou e ann retounen mesye yo di bon nou pap ka vire la paske pa bliye nou gon machin ap prale dèyè si n al vire machin dèyè a gen dwa tonbe nan bafon an nou pap kapab eben n ale lè n lè nou derape nou nou nou nou jan nou nou pase kite yo kanpe yo menm yo vin retounen double nou ankò yo kwaze devan nou lè yo kwaze devan nou Te gen 4 nèg nan machin nan, yo desann avèk, gen 2 ki desann avèk yon am de pwent, yo yo prete sou nou. Yo pran telefòn, yo pran yo pran tout pyès mwen nèt, yo pran tout bagay nèt. E imedyatman tou, mesye yo pran m tou. Men, son kou l ye, son kou prepare. Lè nèg yo pran mwen, Nèg yo pranm yo metem chita nan mitan yo yal avèm Men tout nan machin nan Donk chita nan machin nwa a 2 moun akotow Wi gen 2 nèg sou kotem youn ap kondi youn devan M pa m pa kriye m pa pale map ri Paske m konnen m prale Ou prale Oh oh Moun ki konnenm moun ki konnenm konnen kiyès m ye Lèm pralive titan 1 avanm rive sina lèm pralive sina Kotem tonbe a gen pikan. Bel ou vin tonbe kouman ou tonbe ou kanpe kanpe chita. M kanpe kanpe. Ok. Wap wè tout anba pye m gen pikan ladann. M pike. Ok. M tonbe nan raje a. Lèm tonbe nan raje a yo menm yo menm yo telman sezi ale. Men nèg yo menm ki ta avèm nan nèg yo tèt nèg yo cho yo retounen nan lè sa li vin nan 11 è edmi di swa. Ok. Mwen menm lèm pa tonbe nan raje a m mache a pye mwen vin avanse bò sina gon ba k rele aya bar Map profite salye Herby paske lè sa li te 11 heures et demi du soir lè map parèt pye a tè pye a tè tout kòm chaje pikan e lèm parèt mesye yo m di mesye a monchè pran zot pranm la wi men m renmn ale nèg yo sezi M renmen mo ale kounye a la Herby Herby m salye w wi frèm pase ou pa konn kiyès sa te rive e venerab Lova Toussaint m salye w Herby Aya bar restaurant anfas Sina misye banm yon sandal m met nan pyem Nèg ki t avè m yo retounen al nan komisarya Kabarè, yo yo di komisarya Kabarè yo kidnape patwon yo. Kounye a komisarya Kabarè pran yo, y ap mache, y ap avanse, y ap avanse, y ap avanse, lè yo pral rive, lè m voye men m, polisye yo wè m, nèg ki t avè m yo sezi, yo di, o, bon te kwè nèg yo kidnape w, sa k pase la a? M di, e bon, m konnen nou la. M di nou la. Ou nan lari a? Wi, menm kote a polis, non, polis yo vini, polis la bare yo vini. Yo pran m nan nwit lan. M al, y al avè m nan komisarya, m ba yo deklarasyon. Yo, yo ekri li, yo ban m kopi. Li vin, lè sa, li vin, li vin pral minwi. Ba yo tounen avè m y al depoze m lakay mwen. Polisye yo, m chita nan machin nan avè yo, y ap bay blag. Yo retounen avè m al depoze m lakay mwen. Mètnan, tande byen wi. Lè m rive lakay mwen, m pran telefòn m pase, m pran telefòn madanm mwen. Paske telefòn mwen ret nan men nèg yo, pay nèg yo pran telefòn mwen, yo pran tout pyès mwen nèt. Menm am afe m yo pran. Lè m rive lakay mwen, m rele nèg yo, m di mesye, mwen la m rele telefòn, m sone sou telefòn mwen an, yo pran l. M di bon mesye, bon m nan men nou mesye, nou gon boul, ou boul lò konsa nan men nou kite m ale. M di mesye, bat chan tann mèt li. Pase mwen menm se maji m ap fè. M se Venerab Lova Toussaint. M di mesye, kòm mwen nan men nou nou pran m, eben mwen m pral aranje nou. Nèg yo di sa k pase? Yo sa w di nou la? M di tande byen, nou pa bezwen fache mesye. M di èske nou wè fim Sonson an? M pral akonpli fim Sonson an sou nou pou nou respekte. M di wè, kòm se avoka m ye m al depoze plent dcpj, e nòmal paske pa bliye m gon zam ki sou non m. Ki legal, m gen pèmi pò dam mwen antanke avoka. Ok. M di, m al depoze plent epi w si n al fè aksyon a zam nan pou sa pa sou kont mwen. Men m te ka pa fè anyen. Paske tande byen mesye, an spektak, jan w wè solèy la leve lematen, m pa p ba nou anpil tan non. M pa m ap ba nou 21 jou o pi plis. Ok. 7 jou! Nan 21 jou a pou zen pete antre nou ok paske nou mouri deja. Donk antre moun kidnapè yo sa pa rive yo? Wi! Men nan 10 minit lè m ale a m tonbe nan raje a nan 10 minit lè m konsilte 10 minit mwen wè koko minezon soti m pa ta ka pa pran nan kou a paske se moun nan se m ki ban m kou a. Se moun ki pwòch mwen. Men kòman yon moun ki kwè lan ou, ki konn kapasite ou fè pran chans sa? Non. Eske petèt li pa fin kwè lan ou nèt kwa, non? L'amour de l'argent, cupidite, fè moun nan fè tout bagay nèt. Ok. Moun nan pa gen pwoblèm pou l fè w bagay, menm lè l konnen. Moun nan pa konnen pa konnen. M pa pral ba l replik non. Non, men alò, di mwen mwen, kisa w pral fè yo la? Depi yè swa m kòmanse ba yo replik monchè. Kisa w ap fè yo? Non, depi yè swa la, gen gwo bagay m deplase nan plan an. Men kisa w pral fè yo, sa y ap fè? Monchè tande. Konkrètman. M pa pral arete yo. ok. Ok m pap arete yo map kite yo wè li m pap depoze plent pou arete yo paske yo mouri deja. Kouman yo mouri an? Non yo mouri deja monchè. Wap tiye yo alò? Ou pa tande sam diw se bagay sonson m pral fè rive yo map fè bagay sonson rive yo sonson fim ayisyen an ou pa wè menm moun ki te prete prete chodyè a te pase tande byen Donk tout ap pase? tande byen tande byen depi yè m kòmanse Depi yè m kòmanse tande byen depi yè m kòmanse menm moun ki nan konbinezon yo e moun e moun ki ap antre lakay mwen e moun mwen fè konfyans e moun ki konn soti nan machin mwen tande byen wi wè moun ki nan konbinezon yo e moun ki pwòch mwen men yo menm jiska prezan m pa elmi avè yo m pa di yo anyen paske m pral trase yon egzanp sou yo m ap trase yon egzanp k ap rete k ap rete kòm yon konsta pou limanite. Wi men y ap mouri bon ekout yo ka di se non e pa konsa li ye. Avan avan ou mouri a e pou zen pete e pou spektak fèt e pa konsa lap fèt li twò fasil monchè. Pa egzanp pa egzanp sak pral fèt. Spektak ap fèt diskisyon nan mitan yo yo menm ki te nan konbinezon an nou pral site tout kote tankou se nan premye lo yo genyen. Men yap tande w la konnye. Non men mwen menm te gentan di yo sa tou wi bon mwen rele yo nan telefòn mwen di yo sa mwen di mesye tande byen nou rate mwen menm pap rate nou M di wè nou rate m mwen menm, mwen menm m pap rate nou. Pase m ap pase nou grenn pa grenn. Men èske lefètke kounye an ou menase yo, yo pap tounen dèyè w ankò? Non! Non! Yo pa ka pa m ankò. Paske konplo a, tande byen m di w, konplo a li sot nan sen m. Ok. Se yon konplo ki sot nan sen m, mwen konn kiyès ki fè konplo a. Men yo paka banm ankò. M a ranje m pou yo paka banm ankò. M a wè gade wè, met tout bagay nèt an plas. Bon m di w, ou sot di yon bagay la ki trè enpòtan. M a ranje m pou sa pa fèt ankò. M raple oditè yo ap swiv Caro. Men jodi a, si m pa t Lova Tousen, m ta p nan yon kwen. Nèg ta ba l tòtire m, maltrete m, nèg ta ba l mande ranson. Non, atansyon. M pa pote pantalon pou bèl twal, tande! M pa pote pantalon pou bèl twal. M ap raple oditè yo. Si sa ta fèt, eben mwen menm, sa m ap di yo e blag m konn ap bay. Wi, alò, m ap raple oditè yo, m avèk yon envite trè spesyal jodi an, se Msye Lova Toussaint, Venerab Lòj, e n ap pale de yon bagay ki pase lotrejou. Alò, Gon bagay ou sot di talè ou di 2 mo epi alò mwen m di disparèt ou di m se pa konsa l di men eske si w di m 2 mo sa yo si m di l map disparèt tou non? Bon men sak pase men sak pase. Eske se nenpòt moun ki kab disparèt konsa? Lamaji tande byen wi lamaji depi la nuit dè tan li te toujou lamaji li pa li pa li pa sekrèt non men l diskrèt gen de bagay pa nan liv ou jwenn yo gen de ba gen de bagay e pa moun ki di w yo. Gen de konesans ou genyen se se transmisyon, se yon sav, se yon savoir, se yon konesans primitive li ye, se de bagay espri di w. E pa, pase banm di w bagay, an. Men lè w di espri, se la m pèdi, pa egzanp, katolik pale de espri pa l, e vodouyizan gen espri pa l tou. Pa gen, Èske w vodouyizan? pa gen de, pa gen de. Èske w vodouyizan? Non men, natirèlman, depi m fè, depi w, depi sa isyon ye, Depi se ayisyon e ou ka pa vodouyizan pratikan, men depi se ayisyon e ou gen vodou a kòm idantite kiltirèl ou. Alò, vodou an kontrèman a katolik lan gen plizyè dye lan vodou an, pa gen yon dye non. Wi, e sa k fè tou ou wè yo pa mete vodou a nan kesyon relijyon la, relijyon monoteyis, paske le vodou nè pas yn relijyon, atansyon, vodou a pa relijyon non, lè w pale de vodou ou wè se la spirityalite E k ayiti nan eta sa a. Bon map esplike w wi. Ayiti ap ap ap kòmanse de ap kòmanse derape an 2026. E gen de chanjman ki sipoze fèt paske youn nan youn nan pwoblèm ki genyen. Ou di 2026. 2026. Youn nan pwoblèm ki genyen se ke an ayiti ou pral wè an 2025, 2026 rive 2027 Pwovens yo, lè w pale de depatman yo, se gouvènè k bay gen ladan yo. Bay gen gouvènè ladan yo. Ayiti ap tounen yon eta federal, ap gen gouvènè ladan yo. E, tande byen, ou wè tout sa k ap pase la a, fò l fèt. Paske gen anpil moun ki pa prè chanjman an. Tout sa w wè k ap fèt la la, paske, youn nan bagay nou pa konprann, 18 novanm yon batay fèt, espri k te Moun Jeremi m salye yo, yap tande m yo konn sa. E Gomye se te zòn misye te abite Antwàn. Lè w pran Tousen se yon ougan ki te Okap. Ougan sa li te sèvi Olicha. E Stenyo Vensan alepòk ki te bon zanmi ougan sa. Stenyo Vensan alepòk ki te zanmi prezidan ameriken alepòk la. Tande byen wi. Li te di prezidan an, prezidan ki te vin avèk pwogram New Deal la. Ou wè kiyès? The New Deal. Ok. Got you. Misye te pran, misye, misye, nan konstitisyon amerikèn an, ou ka pran 2 manda. Ebyen, ou ap wè misye te pran plizyè manda. Se sa. Ebyen, ebyen sa ki te fè sa, misye te gen yon pwoblèm, se te premye prezidan ameriken ki te antre Ayiti, Okap. Se pa bato l te vini. Tout tande tande peyi a paka mache ya e paskem bat la vinim vini la pral gen lapè tout kote ya e pral gen lapè tout kote nan peyi lapè pral fèt nan tout peyi a nèt nan non jezi tounen m tounen la lapè pral fèt tout kote. Zakè wè m tounen pou bon, wè m sot di nou talè a, tounen m tounen la a. Kesyon m tande yo, m tande moun yo ap di yo legliz Shalom fèmen paske pastè a gen plizyè fidèl k ansent pou li. N ap tounen n ap priye pou pastè a, n ap retire demon k sou pastè a pou legliz la reouvè. Paske si s on espri Jezabèl ki posede l ki fè l ap gwòs fidèl ke nou priye pou li pou l retire demon an. Tankou pastè ki fè kadejak la. Kòman l rele ankò a? Pastè Amel Lafleur. Fò m fè yon priyè pou misye pou l pa pran prizon paske m pa vle pastè yo al nan prizon. Men l tèlman pouse kò l fè gwo gòj. Wa kòmsi s on moun k ap sèvi levanjil tout bon vre jan l ap pale wa kòmsi l fran. Epi plezi l se fè kadejak sou pitit fi moun. Pèdi papa m nan wout la. Papa m mouri l pa la pou l viv sa. E se youn nan bagay ki koz papa m fon stròk tansyon lè papa m tande kisa Amel te fè m. Paske papa m tèlman te, li tèlman te fè yo kwè nan li. Donk sa a ete yn desepsyon pou la fami. Men m vle tras on egzanp. M pa vle ke vanjans, m pa rantre nan kesyon vanjans. Mwen kwè ke tras on egzanp nan je sosyete a. Paran sispann fè moun konfyans a pitit nou. Pitit fi pa gen, pa gen se pastè, se prè, se sesi, se sela. Non! Ti moun, pitit fi, pitit gason dwe anba je nou. Fò m priye pou li pou m pa kite l al nan prizon. Ou konprann? Fò m fè yon priyè spesyal pou Pastè Amel la fè. Pase m pa ta renmen, m renmen tande Amel. Dèyè lakay mwen, radyo m se radyo Amel, televizyon m se televizyon Amel, m renmen tande Amel. Amel gen levanjil. E pa, lè m di levanjil, Amel gen pawòl. Men Amel pa kretyen. Amel gen pawòl, e fò m priye pou li pou m fè l aksepte Kris, pou l pa fè kadejak ankò. Amèn. Fò m priye pou li. M pran, m met ajenou la a. Lonje men sou li m retire demon kap fèl kenbe pitit fi moun fè kadejak la pou m retire movè espri sa sou pastè a amen. Mwen kontan wè tout moun ki la. Mwen m gen 3 zan m pa danse. M gen 3 zan m pa lwe. Si m pa va kay pastè Kenol m ale kay pastè blan m pa souke kòb. M pa saka. Men jodi a, si ta gon moun ki vin la pou la premyè fwa ou wè fidèl mwen yo ap frape ou a eskize pa fòt yo, yo gen lontan kò yo rèd. Fò yo retire tout foulay ki sou yo. E depi se foulay nou pral lage tout foula atè. Tout kò rèd pral tonbe la. Degaje w, degaje w la e E gen moun ki panko kwè, gen moun nou pa wè la paske yo pa kwè si nou vè vre. Aprè konferans de près la menm medya yo ki te la a jodi a kòm nou wè plizyè medya la e m sispèk Tripota lakay ki lè nan zòn nan e m sispèk sa wi Tripota lakay la yo pa t wè kòman n pral ouvè yo pa t wè lè yo vin la nou potko fin koule poto yo nou potko fè atè a men nou travay e yè pastè Kenòl di nou gen prela la pou n fè yon ennan wi. Ajenò di, Ennan? Nou lèzanm kwè pou n ta fè ennan anba apre la menm de mwa! Nou pa ka fè sa apre la. Sa a rele lèzanm kwè! Gen ponyèt! Gen ponyèt! Gen ponyèt! Nou pa ka fè tout tan sa. Nan semèn nan, pastè Kenòl e enjenyè kè legliz la, m te dou vin a plan pou te plake l pou rezo a wè l, mò bliye l ou kilè bliye l. Fò vin a plan pou plake l la pou rezo a wè legliz. N ap koule dal lòt semèn. N ap koule dal. Nou ka wè anvan 23 mas lan fèt Sentespri a dal gentan koule nou menm seramik gentan mete yon legliz yon legliz an epeng nap fè legliz bay espwa nou sot pèdi yon gwo tabènak fòn fon lòt bagay pou tout moun anvi wè nou m pa konn si w vle di amèn di amèn nan pi fò mwen salye laprès m salye tout moun ki sou rezo sosyo yo tout fidèl yo. M salye nou, nou te manke m anpil sa fè lontan m pa wè nou men menm Makenson nan pi wouye, pi koupe, pi file gen bagay nou potko janm wè pandan m fè tout tan sa m ap reflechi m di kèt e onksyon an vin plis onksyon an vin plis onksyon an vin plis sa n te konnen yo mirak yo pa fèt lè zan vwaye. Y al fèt lòt kote. Men ou ka mande pastè blan, pastè kinol mal nan jèn lakay yo si sa yo konn wè sou rezo sosyo a pa fèt lakay yo. Lò moun ap pale, lè m al lakay yo mirak fèt. Menm jan. E mwen sot di nou deja, nou gen 3 pastè ki deplase k vin la. M pa konn si gen lòt. M panse vandredi pwochen, pa vandredi demen non, lòt vandredi, nou ka al Fuji. Pastè Kenòlf ou akonpanye mwen al Fuji. E pastè Fuji a moute lakay ou ak moun li yo tou. An wa, e jèn gason nou, yon pakèt jèn gason. M gran pase nou tout ki la a. Tout nèg ki la m gran pase nou. M se timoun timoun yo. M gran pase nou tout. Ou wè mwen? Men nou jèn gason, ann wè si n ka fè. M tounen la a, m pral fè yon. Yon federasyon dè zegliz pannkotis pwofetize. M pa pran ti lepè yo ladan l. Nèg ki gen 40, 50 an depi ou te la w pa t fè anyen pou pannkot la m mete w atè. Bay jèn gason kote pou yo pase. Pase nou li monpouze sou nou nan pannkot nou pa fè anyen pou li. Nou kite l menm jan an, menm bagay la, menm akayik la, menm levanjil ansyen tan an. Fò n fè bagay nouvo. M ap pran nou, m ap pran mil jèn gason nou fè yon bagay nan peyi a. Pou fidèl nou sispann al travay kay moun pou n fè faktori pa nou, izin pa nou pou n bay fidèl nou yo travay. e pa sèlman fè jèn lendi, madi, mèkredi, jedi, vandredi ak fidèl yo fè yon travay tou. Mwen mande sa. M pa egzamine valè moun sa a wi. M ap egzamine valè wi. Pase fò n al chache kòb bôt ban m. M ap konstwi. J'aime beaucoup l'argent moi. Eh! Nenpòt fwa w Dè fwa gen moun ki ki gen ki gen kontak mwen konnen w ap ekri tu me manques. Eh! E de lajan wi m ap pale. Ki sa? Ah ah moun konn manke moun vre Mwen pa konn manke moun se lajan k manke moun depi wè m ekri ti moman ke de lajan map pale m pa pale de moun de kòb depi m pa wè lajan m malèz imajine w map fè konstriksyon sa la a kote sak siman ap vann 210 dola bafè ap vann 152 dola bafè demi ou panse son mezafè sa e pou mezafè non k la. Green block vann 70 goud. Se pa yon afè. Nou panse se yon bagay jwèt. Mwen gen moun kap di ou kretyen pa dou renmen lajan, ou lajan, lajan ne fè pa le bonè. Anben li pa fè bonè la fè apremidi kanmenm. Ki sa papa? Lajan gen bagay li pa fè? Ki sa lajan pa fè nan peyi a? Pa gen anyen lajan pa fè. Se sa kèm mande nou al lekòl. Travay. Travay. Bondye pap janm kite moun kap sèvil ki fòme map klè avè nou Bondye pap kite moun ki fòme kap sèvil pase mizè men depi ou pa fòme wap sèvi Bondye wap toujou nan mizè paske ou pa gen konesans pa oube nèg kap vin di nou pa al lekòl vin fè levanjil non fòk wal lekòl dabò si ou pa vle al lekòl al aprann yon bagay aprann poze seramik aprann fè ferayè map map di nou bagay gon jèn gason kpa m kenbe m pran misye gon jèn gason kem pran. Pandan y ap fè travay sa la, misye antre nan lakou a, m pa t la. Li di, Pa la, Pastè Kenòl. Li di, Pastè Kenòl, m se yon jèn gason, m soti Kwadèboukè. M fè feraye, m fè mason. Jocelin di misye konsa, Monchè, nou pa ka peye non, lè tout moun ki la yo koute men ap bay bagay legliz ka fèt. Misye di, Menm lè se yon jou yo ban m pase m gen madanm a pitit, m ap satisfè. Paske m pa vle antre nan move zak, fò m travay. Nan may mwen, m pè misye! Pase misye di m li soti Kwadèboukè, Epa anyen m gen a lanmò sanjou non m jus yon pè misye Gwo gwo nana kap viv sot kwadèboukè kay tou pre lanmò sanjou ou gon ti ou konprann ou gon ti pale nou konn sak lanmò sanjou a epa wè gwo nèg kap viv soti bò la m gon ti krent epi m kenbe misye. Misye te vin soti, li kite Kwadèboukè paske li pa vle antre nan yon seri de bagay. L al ka matant li, yo di, Monchè, ou pap ka ret nan kay la ankò paske w antre tata, paske travay la fini ta. Yo met misye deyò. Epi misye vini la, misye wont pale avè m, misye pè di m sa. Epi lè li genlè pale sa a manman m, m di misye tou, Ret la mèt la, ret avè m. M pa konn misye. Epi yon bon lè m ap pale a misye, misye di m konsa, M gen madanm, manman m se moun legliz, papa m fè mason, m fè mason, m fè ferayè. Ala ale l. Piga moun rele l. Ou konprann? Misye rete la! Lap, misye ap ede nou travay. M kenbe misye epi m di misye, kòm sa, kòman sa k pase? E, yo mete w deyò? M di misye, m ba w dezan kay. Li di m, gon kay la, al e pran dezan ladan l, pa gen moun k ap vin mande w anyen. E, m di misye, pou m ba w de, Joslen di m konsa, anvan w ba nèg la dezan kay la, fò w gen fanmi l wi. Epi m mande misye moman leve manman misye debake manman esplike m sa misye te li manman an di m tou oblije kenbe misye nèt Kounye a m pa ba misye 2 zan kay sèlman non m pran misye Èske n konprann sa m di a M pa ba l 2 zan sèlman m pran misye M di misye bon m pran ou m se papa w kounye a ou gen yon lòt papa tout sa w bezwen mande m li Non sèlman m ap ba w kote pou w rete m ap ba w kòb m ap ba w li di m li gen madanm ak pitit m di m ap okipe w m ap okipe madanm ou m ap okipe pitit ou a. M pran l paske l travay, li merite sa. Ki ka deranje anpil moun. Men eskize m si m di l. Men s on mo w abitye tande men lè se mwen k repete l li ka fè yon enpak. Ou abitye tande sa. Ou konn tande moun di l deja. Ou konn tande l nan bouch plizyè moun. Sa ka rive w gen yon bon zanmi k di w li, yon mari w konn di w mo sa, yon menaj ou konn di w mo sa, yon moun konn di w li. Men dèfwa yo diw li sou blòf. Men mo pam nan m pral diw la. Sam pral repete avèw la jodi a. Menm lè tout moun ta konn diw li pa pran pam nan menm jan an. Pa konsidere pam nan menm jan ak pa tout moun. M desann byen ba poum di chak moun ki la yon gran je t'aime nou nan kèm.